Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Trè bòn semèn an nòtre konpayi, nou pral pale kèk ti dosye la. Men jist avan m kòmanse, M vle pote yon konsèy ak yon zanmi ke mwen renmen, paske le fèt ke w gen yon atachman pou yon moun se deja un ami de loin menm si pa gon resipwosite nan zanmitay la men m just renmen l. M vle di l ke ou wè dan lavi lè pa egzanp yon moun ba w respè epi. Ou pa pran respè a pou anyen, ou manke moun nan dega. Èske w konprann? M vle fè yon ti pale dirèkteman ak yon moun m renmen tande anpil ki se Morvan, paske aparaman nou nan menm bato. Fò m di byen ke m pa t vle reponn pou ke gen yon entèpretasyon mal ki fèt sou kesyon sila. Men gen anpil moun ki di m ekoute RL Prod, men yon pòs Morvan fè. E mwen te fè yon emisyon, m te fè yon kòmantè, ou te deja reponn. Ojodwi, ou vini avèk yon, kòman m ta kab di sa, yon post sur Facebook, sur votre page, pou di ke jounalis RL Production an k ap defann Garry a, men kòman li rele. M vle di w Morvan, si m te nan plas ou m pa t ap fè sa non. Ou konn poukisa? M gon kalkil m tap fè. Ou wè moun sa ki pale a? Sa te kapab rive m fon erè. Pa vre? Men, ou konnen m Ayiti. Pa vre? Lè pa egzanp ou pran non m ou afiche l, epi dèfwa nou konn manyen menm dosye. Dosye bandi. Bagay ki sansib. Donk, jounen jodi a la a, m panse ke ou di tou senpleman men misye. Bandi yo men misye. Al mennen ankèt sou li. Si n vle n a jwenn li. Èske ou konprann? Donk, èske ou mezire sa ou fè a? Èske se pou, m ta kapab di, ede m oubyen detwi m? Nan yon sans. Ou pa konprann non. Mwen m vle di w zanmi pa m nan, m renmen anpil la. Si m te nan plas ou, m pa t ap fè l paske je sè ke le journaliste, il est en Haïti. E si w ap gade sou rezo a, w ap wè mwen menm avè w nou prèske menm kote. Anfas Bob C, m te fè kòmantè an favè w. Ou wè kòman pèp la t ap dechire m. Jounen jodi a la a, m fè yon ti kòmantè otou de ou menm, ou vini avèk yon emisyon pou di men sa w te di a. M panse kès kloz, pa vre? Men, si w fè sa, sa vle di, m pa konnen ou kapab gen yon pwoblèm avèk mwen. Men fò m di w ke m toujou ap tande w. M ap toujou tande w. E se menm amou w lan, menm si ou chwazi fè yon bagay m pa konnen petèt pa nayivte pou ta kapab detwi m. Antouka brother, Kenbe la bon travay paske je sè ke se pa fasil on dwa se battre jiska la dènyè gout de san nou konnen kòman peyi a ye bagay yo frajil nap kontinye travay brother. Alò se pati pou votre emisyon gen yon atak ki fèt sou yon bakòp polisye nan zòn Bicentenaire la m ta kapab di se Bondye ki sove lavi polisye sa yo paske nèg yo te nan yon machin yon pikòp Epi bal ki tire yo, yo pèfore parbriz lan, yo ravaje anndan machin nan jiskaske bal la al loje nan yon plas adwat anndan machin nan. Donk, le polisye ki a filme la sèn jistapre, ebyen li di ke se Bondye ki sove l. Men ekoute, il a pointe du doigt les hommes de la saline ki ta gen nan tèt yo. Ti Junior. Ann gade ti videyo sa ansanm epi aprè nap tounen pou lòt dosye yo. E sa ma e pa san pa matra sèlman non. Yap veye nou lontan. Menni kounya la. Kounya la nèg yo sot tire sou bakòp la la. Rele endyen an mwen. Pale wi. Kounya la nèg yo sot tire sou bakòp bisantnè a la. Wè menni. Wè li. 4 bal nan vit chofè a. On bal nan limyè sa. Nou wèl. On bal nan limyè sa. Lòt lòt sizyèm bal la. Menni. Li tonbe la. Tonbe la nan pòt la. Li travèse. Li travèse men. Wè l chire sa. Li travèse tout pòt la la nèt. Li vin tonbe nan kousen an. Eske nou wè l nan kousen chofè a dwat la. Kounya la sou bisantnè a la. Nèg yo sot sot tire sou bakòp la la. Kounya la. Bondye k sove nou la. Antouka. Sa e nèg ti junior wi. Ki sot tire sou nou la. Nèg lasalin. Ah antouka Bondye sove misye vre wi men gen moun ki tap rele m depi nan maten pou dir ke la sitiyasyon elle est konplike o nivo de zòn APN nan paske te gen anpil tire. Donk nou kapab vini anpe pli ta avèk plis detay sou kesyon sila pou konnen kiyès ki tap tire yo men de tout manyè ou wè nou vini avèk yon videyo pou dir ke ben yo fè yon atak sou yon machin lapolis. Gon sitiyasyon Maryani sitiyasyon sa. Li toujou rete janl ye a. Bagay yo pa bon ditou. Men fòm di nou ke zòn waf la bagay yo rèd anpil. Nou pral vini talè pou nou kapab pote anpil enfòmasyon pou nou sou koze sa yo. Bon! Nou prale nan site solèy. Site solèy nou konnen ke gen yon gè ki ouvèt depi kèk tan la antre mesye Gabriel yo avèk mesye G9 yo. Sa konn rive anpil fwa ke Nèg Gabriel yo souvan atake. Tande byen wi, yo souvan atake nan batay sila. E fò m di nou byen ke jounen jodi a la a m gen enpresyon ke. Anpil nèg je nèf ki nan blòk la, pa egzanp lè w pran blòk asyeri a la a ki gen yon alye je nèf, lè w pran Boston ki gen alye je nèf, paske w konn nèg sa yo pa vle goumen ankò. Nèg yo pa vle goumen paske nèg yo plis bezwen enjoy yo. Nèg yo bezwen enjoy yo. E gon seri de kote nèg yo ap met lòd tou, m swete ke yo mete lòd lan se serye paske lè nèg ap fè sak pa bon ou dil li fè sak pa bon lèl vle sòti nan sak pa bon an tou fòk ou edel fòk ou konseyel gen yon zòn ki pa trò lwen asyeri M kwè gen yon chèf la ki kòmande zòn sa. Èske w konnen chèf la depi se timoun ki poko nan laj pou renmen w al renmen li fwete w? Monchè, gwo enfòmasyon ki vin jwenn mwen, gen anpil paran ki tèlman mennen timoun bay chèf sa pou fwete paske timoun yo depi a douzan y ap renmen. Antouka sa mwen menm m aplodi l. Kenbe la moun yo, si n aji konsa moun yo ap kontinye renmen nou. Paske m pa kwè w ka gen yon timoun douzan mezanmi pou wè l ap renmen. Donk gen zòn bandi yo se yo kap fè la lwa ti moun yo se sou kont bandi yo ye se bandi ki pou renmen avèk yo men la se otreman men fòn di byen avan te gen ekzaksyon ki tap fèt wi mpa konnen si se pale yo pale avèk chèf sa ebyen li chanje doryantasyon e kounya la lap fè yon lòt bagay. Kenbe la fanmi. E genyen M te pale nou de yon atak ki fèt jounen dimanch lan, dimanch nan yon zòn ki rele Nelio prèsk anfas e Asyeri men si w monte un peu plus haut si w konn zòn Tebo a se anfas Tebo li ye. E nèg Gabriel yo fon pote boure, yo pete anpil bal, gen yon fi ki pran yon bal m kwè nan tèt. E eta li grav yo kouri avèk li lopital men m pral di w yon bagay nan kesyon sila èske n konnen mesye gen nèg ki fouye men yo nan dife a epi Bondye ap retire yo kanmenm wi paske ban m di nou byen moun ki kontwole zòn sila donk y ap chache non li pou mwen ebyen misye al legliz chak dimanch misye al tande pawòl Bondye. Tande byen wi! E jan bagay la ye la a misye on ti jan vle fè retrè paske Bondye gen lè gen yon plan pou jèn sa. Pandan fi a pran bal la, yo rele misye, misye nan legliz la, li deplase, li bay kòb pou yo ale avèk fi a nan lopital. Li bay kòb pou yo fè lòt koze epi li tounen nan legliz la. Antouka frè m, wè chemen sa a, se pi bon chemen. Je sais pas comment tu vas faire pou M ta kapab di, Retire ide sa a nan tèt ou, men wè si w pran chemen sa a, brother. W ap viv pandan anpil tan. Paske ban m di w, je sais que la situation li pa bon nan peyi Dayiti, men mwen menm m gen pou misyon disyade tout jèn ki gen entansyon al fouye tèt yo nan gang. Paske bagay yo pa bon. M konnen w ap batay a dinyite ou menm ki nan geto yo. Men ou wè, toutotan ou ka batay kont pratik sa a ki sòti pou l vin enstale nan tèt ou, batay kont li. Paske l ap bon pou ou. Brèf, sou kesyon ensekirite a nèg ak zam, moun pa rive idantifye ki kidnape. Vandredi 4 mas la, yon sèten Evens Mackenson sa pase nan Rue des Casernes, li se yon kontraktyèl nan APL. Ebyen nan menm vandredi sa, nèg ak zam nan Matisan koupe tèt Mackenson Bontan ki se yon polisye nan zòn Maryani. Nou te wè foto sila a. M te voye l pou nou. Aprè, yo mande l desann yon kamyonèt li te ladan l epi bandi yo ta pral wè ke se yon polisye li ye. Nou wè kòman bagay la ye. Ebyen fò n di ke nèg yo mande m kwè 2 milyon dola pou kapab libere Evens Mackenson. Eske Evens Mackenson gen 2 milyon ti wòch? Pa sur. Antouka sa fam, sa fi ki va avoir 12 ans e yon lòt manm nan fami an te vini nan Karayib maten an nan jounal premye okazyon pou te kapab mande bandi yo yon ti kal konpasyon. Yo fèl pale avè nou yo li jis di yo kidnapel epi aprè ravisè yo pran telefòn nan yo mande ranson yap mande a. Konbyen kòb yo mande? 2 milyon dola ameriken. 2 milyon dola yo mande pou yon senp anplwaye apenn. Li poko anplwaye non. Li poko menm anplwaye? Non. Kontraktyèl li. Oh wi? 2 milyon dola. Ok. Donk ou se sè Mackenson? Vini non, vini non pou fè ti pale pou li. Donk nou vin nan radyo a la, ou menm kòm madanm li, e ou pral lekòl demwazèl, leve mikwo a lafi, ou vin pale a ravisè yo pou yo kapab libere papa w? Wi. Humm kijan w rele? Mwen rele Jean Louis Aneïck Anaendji. Ou se premye pitit papa w? Wi. On sèl grenn pitit lan? On sèl grenn pitit li genyen. Ki laj ou? M pral gen 12 an. Ou pral gen 12 an. Donk nouvèl kidnapin papa w la ba w anpil pwoblèm. Ou vin maten an la pou w pale avè yo wè si yo te kapab fè papa w gras? Wi. Humm. Donk ou menm madam se toujou ou? Mesye Jean Louis pou anlèvman an. Mwen se Auguste Magdala m son policier e men se mennaj mwen e sa se manman pitit li sa se pitit li e men gen son jèn kafoufèy ki gen ki pral gen 2 zan apn ki kontraktyèl ki poko anplwaye ki pa gen anyen nan men e goumen nap goumen poun ta anplwaye l. Piske Evens son ti jèn kafè tout gen dwa kanpe paske son jèn anlè a yo pran se pa polisye kap fè mouvman son ansanm sivil ki mete paske tout moun konn Evens se nan zòn nan l fèt Donk mouvman tire ki genyen nan kafou fèy lan la kote tire sa eske nou idantifye kiyès kap tire konsa se pou panike mouvman nou an? Hum Saw di evens se pou. Mennaj mwen. Ew wè madanm sa evens se pou. Manman pitit li menm. Ah ou se manman pitit li. Nou pa ansanm anko. Nou pa ansanm anko. Ah ok ok dako m konprann paske sitiyasyon an konplike la. Donk yo mande 2 milyon dola pou evens. Wi. ki pa anplwaye, ki pap touche vre, fanmi an va gen mwayen. Dapre ou menm, anlèvman Evens lan se yon rabòday, se yon moun kòm mesye yo ala chas yannik pran konsa, men epi yon moun ki te gen antèn, kòmkwa yo te gen enfòmasyon, kòm yon moun ki yo te bezwen pou anlve. Kòman l ka touche kè yo? Humm sa w k mande? Map mande pou yo libere papam silteplè paske l pa gen manman l pa gen papa se li k tout tèt li lap travay pou lap travay di lap bat dlo pou l fè bè pou l peye lekòl mwen sèl sa map mande map mande pou yo libere papam paske li pa gen anyen m paka manje m paka dòmi e papam map ret tann. Paske mesye k kenbe l yo yo gen pitit tou. Li petèt nan laj ou oubyen pi piti menm. Wè? Donk nou espere ke y ap tande w. Dakò? Evens se nan blòk Kafou Fèy lan li abite? Se la nou tout leve. Li fèt, li leve. Se la l grandi. Se yon jwè baskèt. Li e baskèt li konn jwe avèk yon sòs. Donk mouvman sa ki ap fèt lan la se mouvman de solidarite pou kapab mande ravisè yo pou libere Evens? Wi. Ou di ke se moun nan zòn nan ki ap fè mouvman an, tire sa yo kote yo sòti? Lapolis ki fè entèvansyon sa yo? Paske m te tande anpil anpil moun siyale nou anpil kout zam t ap chante tout nan ari a Wisliène nan. Nou pot ko pran lari, nou te lakay nou toujou. Lakay nou te moun pase chèche l epi nou vini nan radyo a. Ok. Nou pa gon ide ki kote Evens ye? Non. Li pa tap di nou sa? Non, li pa tap janm di nou. Donk konbyen fwa nou pale avèk Evens depi vandredi a? M pale avè l vandredi maten lè yo fèk pran l lan. Yè yo te bon youn ki rele m li te bezwen kòmsi negosyasyon. An ben dakò, mèsi anpil. Donk nou espere mesye yo a tande kri kri nou, kri ti pitit la espesyal. Dakò, mèsi. Polisye Mackenson Bontemps kote nou pral pale avèk Franck Marie Madeleine tout moun konnen sou non Fifi timoun lakou flon. Donk se li menm ki t ap viv ansanm avèk Mackenson Bontan. Polisye sa ki pèdi lavi l nan sikonstans ke nou sot tande la a zanmi oditè. Malerezman yo koupe tèt li. Donk fanmi an e bikò a yo mete yon kò san tèt nan mòg. E Madlèn ap tande jounal lan la. Men pandan moman an, Lavergie ke lap vin fè travay li lap travay Leogan pandan moman ke lap vin fè travay Leogan epi yo relem nan telefòn yo dim konsa ke eske Bontan pa relem m di non okontrè m gen randevou ansanm avèk Bontan Mackenson pou l vin chache m pou m ka achte wax ansanm avèk daypè epi se menm moman an tou gen yon demwazèl ki rele Cherline epi menm kote a Cherline se konsa ke Fifi ou pa pran nouvèl Mackenson di non pou lave m pap lave la okontrè Mackenson pral rele wi pou l mennen m al achte yon wax ansanm avèk yon daypè epi se menm moman li di pitit pran kouraj m di sa k gen li di wi Mackenson mouri m di e pitit li di wi Mackenson mouri menm kote a m kouri. Ki laj ou Fifi? Mwen gen 32 zan. 32 zan. Donk se sèl timoun sa ou gen ansanm avèk Mackenson, premye pitit nou? Wi, premye pitit mwen ansanm avèk Mackenson. Men kouman w ap viv dram sa la kounya a, lè w fin aprann lanmò sa, yon ti bebe nan men w e w apèn fè sezaryèn, 11 jou sezaryèn? Humm ebyen mwen tale nan komisarya gresye a jis moun yo dim pran kouraj tout ayisyen enspektè magda yo dim pran kouraj okontrè lèm rive anba m te mande poum tal nan mòg la yo dim non m genlè tout lestomak mwen jis m pap ka ale Wè sitou ebyen kadav la aprè se kadav ki mwen vrèman chokan ou pap ka wè kadav la non plis.